Lapolis debake anba lavil, depi plizyè jou pèp ayisyen, nèg Bèlè ansanm avèk krache dife pa sispann simen latwoublay, sa lakòz divès moun ki rete nan zòn tou pre baz sa yo oblije ranmase pakèt yo pete kouri kite kay yo. Ebyen lapolis anvayi anba lavil nan moman map pale ansanm avèk ou la a lap toke kòn li ansanm avèk nèg bèlè e selon dènye enfòmasyon ki arive jwenn nou ti youri abolotcho ta pran bal rete la nou pral pèmèt ou viv kòman aksyon an tap dewoule enposib sè lora retounen ankò non. Son lòt fòm pèp ayisyen. Fòk mwen di w, Ayiti genyen yon nouvèl rèn, rèn sa ki rele Marie Cléone, ke rèn Anacaona re-enkane nan li. Li pral travay pou Ayiti kapab prospè pèp ayisyen e l deja tabli wayom ni nan sid peyi a, nou pral prezante w li. Atis Oky James kriye tankou timoun piti. e montre mesaj nan dat ki te 27 janvye kote atis Sexy te ekri l l ap eksplike l kòman l grangou e si l pa jwenn yon bagay pou l manje grangou ap pete fyèl li. Sa te touche l anpil. Lè sa l pa t gen anpil mwayen, se mil goud li te voye bay atis la pou te kapab touye vè nan vant li. Epi se konsa li aprann atis Sexy mouri franchman Bagay la fèl mal ou pral tande deklarasyonl. Medam matmwazèl e mesye vitelòm frape on dirè tònad la pa brendeng ti jenonm nan ebyen yè swa a nèg yo debake nan frè 44 pou pi piti 8 moun yo kidnape e gen moun se andedan lakay yo yo pran yo yo ale ansanm ak yo nou pral baw bilan talè konsa. Nan komin katye more nan jou pase yo, raplew popilasyon an te touye yon granmoun komkwa granmoun sa a te sot leve yon jenn gason. Ebyen frèzesè byeneme selon dènye enfomasyon se ke granmoun sa a popilasyon an te tiye se papa jenn gason an se kay doktè l tap mennen jenn gason an ki te malad. Ou pral tande deklarasyon depite ansanm avèk majistra zòn nan ki te entèvni Nan dosye sa, mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou Mèsi paske w like Mèsi paske w abone Mèsi paske w pataje videyo a Sa fè nou plezi anpil Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Maten an la pèp ayisyen nou te prezante w 2 machin pou yon tiraj donk anpil fanatik vote pou Jeep la waw sa fè plezi ebyen rete konekte pou rès detay yo yap vini sou pe. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, lapolis nasyonal debake anba lavil. Depi plizyè jou, nèg Bèlè t ap toke kòn yo ansanm avèk nèg Baz Krache Dife, Riyèl Maya. Donk, anpil deblozay te fèt, sa lakòz moun Solino avèk divès lòt zòn te oblije kouri kite lakay yo. Gen anpil malere ak malerèz ki pa menm konnen ki kote yo prale men lesansyèl yo ap pete kouri. kite zòn nan. Medam matmwazèl e mesye videyo sa ou pral gade la se konsa sitiyasyon an ye anba lavil e map raple ou ti youri abolotcho pran bal e ou pral wè kòman ti youri tap kriye bagay la tris an nou swiv ansanm. ap dewoule anba lavil, anpil katouch ap tire ant lapolis ansanm avèk nèg Bèlè e viktim Ti Youri rete konekte pou plis detay. Frè se sè byeneme jan ke m te anonse w Ayiti genyen yon nouvèl rèn ebyen se rèn Anakawona pèp ayisyen he he hey ki re-enkane. La reine à la caronaille nan nan nan wè la Christophe colomb map tann mwen menm sim ka tonbe nan reine anacaona dènyèman lòt la diw li se madan jezi youn diw konsa ayiti se Israël e men kounya la se reine anacaona k debake. Enben lòt semèn n ap gen lè senk kasika. Ou pral tande ke Kristòf Kolon retounen ankò. Mwen menm se Kristòf Kolon m ap tann retounen k pou vin met kouvèti a nan tèt peyi a. Wi, Kristòf Kolon m ap tann. Kòm etan done m wè Kanada debake avèk divès bato. M pa konnen si se demen si Dye ve kap 5 mas kòm se on 5 desanm li te debake nan peyi Dayiti. Rèn Anakawona prezante l, reenkane. E nan jou pase yo ou kapab wè, Kanada vini, li vizite lè wazo. Kounya Kanada pèp ayisyen ap vizite lè peti pwason de se peyi. Nan jou kap vini yo m pa kache di w Canada gen pou l al pèsekite lè zonbi nan simityè fò l al gade pou l ka mye konprann sitiyasyon ensekirite a Canada gen pou l ale nan simityè tou pèp ayisyen w mèt kwè m pou l mye konprann epi aprè sa l pral anba tè jis pou l kapab pètibe lè gang. Ala traka pou lave kay tè. Ann ale non, di nou kòman misyon an pral akonpli antanke rèn peyi Dayiti. Kè nou cho fò nou konn tout detay yo silvouplè. Mwen pat sipriz paske tout siy sa yo lè li bn dekri yo ban mwen, mwen wè ke m te genyen yo vrèman. Men m pat konn anyen lafe rèn, m pat menm konnen si rèn nan te soti nan sid. E li menm tou li pat konnen ki kote m te soti. jiskaske li di, Rèn nan se lan sid li soti, e mwen menm mwen sot nan sid, piske m gen tout siy yo ki montre ke mwen se reyenkarnasyon rèn Anakawona. Talè, talè, chère madame, talè, talè. Ki siy, silvouplè? Ki siy? Enben, ou gentan plen lèzendyen la. Mesye, Renan Macarona fè yon batay, paske te gen 5 kasik li menm li t ap dirije youn. Yo te gentan fin tiye tout mesye yo, men li menm li te difisil pou yo te pran l. Chak batay li toujou genyen, chak batay li toujou genyen. E kòman yo pral fè pran l, se nou antant. Yo pral di, Ebyen, e, e ann antan nou, ann siyen yon trete de pè, e nan trete de pè a, yo pral depoze lapat sou fanm sa a. Donk, kounye a la a, lè w di konsa, ou gen tout siy yo, mwen, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre, madame. Ki siy yo ye? Ban nou ti limyè, èske w pral batay la a? Ala traka pou lavi Kayte! Annou avanse. Donk mwen te enstale 27 fevriye pase an nan vil mwen kote m sòti pou mwen rèn vil la a rèn peyi a. Donk se yon fyète pou mwen pou nou kòmanse travay la nan Sid la pou nou enstale wayòm Ayida Wèdo a, wayòm kreyasyon divin nan nan vil Okay. ki se premye vil ki pral jwenn wayom nan, tout travay wayom nan pral fèt ladan l. E mwen menm, antan ke imen, mwen pa t panse ke mwen te gen kapasite pou m te ka ranpli fonksyon sa a. Men, lè se yon chwazi ke ou ye, mwen pa, e pa mwen menm ki chwazi tèt mwen, kreyasyon an chwazi m. Talè, talè, madanm, talè. Kreyasyon an menm, yo pap chwazi m mwen menm, rete. Kreyasyon an menm, nou pap chwazi m. Enposib, lòt la vini l di w Jezi, lòt la vini l di w kreyasyon, lòt la vini di w Ayida Wedo, men kreyasyon yo pap chwazi m mwen menm. Atò m la, n ap kite m la, ap gaspiye, nou pap chwazi m. Ala traka papa, avè di mwen m pa ka rèn yon lokalite tou? M pa mande nou tout Ayiti men mezanmi oh oh. Espri yo genlè konn bay yo pa konn separe. Sa vle di m twò cho m twò anlè. On w seri de moun kap vini yo ap di w yo pat janm panse yo tap chwazi pi mwen m la m disponib nou nou pa vle chwazi m. Ki koze sa. Eske w wè bagay la kote gen kou pa gen chenn. Tout moun yap chwazi yo pou yo vin rèn vye ti bout peyi sa epi ariel wa hahahahahaha yo rantre kòm ou lave kay itè mesye ann ale fin ban nou levanjil la madanm. Paw le wa a louvi a ye retyou'na ki vin ranpli misyon l pou l rasanble tout moun tout pitit kreyasyon an ki gen vibrasyon 8 5 1 an. ki se kòd ke tout moun ta sipoze genyen. Hee 8 seg 1 Qu'est-ce que cela veut dire? Kòd tout moun ta sipoze genyen 8 seg 1 M confuse pi rèd nan vodou a kounya. Non kounya se lwa yo k confuse mwen e pa levanjil la. 851 se kòd tout moun ta sipoze gen kòd sa pou fè kisa pa gen kòd tou lòt la se 666 kounya se 851 heheheyy ooh non non non non non m confuse m confuse ni nan vodou m confuse nan levanjil la m pa konn kote pou m faktyèlman la pèp ayisyen m bwouye m confuse m pa konn sa m fè sa Bondye voye Sa rèn Anakawona reyenkane, sa Kristòf Kolon reyenkane, epi Aryèl menm an, Aryèl Anri menm se Napoleyon Bonaparte. Ha ha ha! Non, I love my country. Ann avanse, chère madame. Si yo vle rantre nan wayom Aida a paske adn nou fò li gen kò a dwit 5 1 an. pou nou eli, pou nou aliyen nou e konekte a travay ke n ap fè an, pou nou ka regwoupe nou ansanm pou n travay ansanm. Chwa a pa t fèt nan yon chwa kalkile ni nan yon chwa e moun pa. Paske li menm, sa l vin fè an, se chèche siy ki idantifye chak reyenkarnasyon pou l plase yo. nan plas yo donk lèl kontre avèm li pat konnen mwen nou pat janm konnen epi jodi an se mwen menm sèvant nou pitit moun okay famiy pwen di jou nou ka konnen m pa konnen si nou konnenl ki soti la ki pral sèvi nou avèk tout lanmou. Ke nou pote, paske nou menm se lanmou nou vin pote, paske nou lan yon laj damou. Libète pou tout moun, jistis pou tout moun, tout moun dwe a la sante, se sa nou pote, e se lan nou menm nou se distribitè a. An tan ke distribitè lamou, nou pral chèche pote bay 8 lan tout sa ke nou konnen ki kapab fè l plezi pou l. On fait de l'amour, on mange de l'amour. Hein? Nou pral bwè lanmou, pèp ayisyen, nou pral mache sou lanm. M poko janm sezi konsa. Non mwen m di nou se Christophe Colomb m ap tann. Mwen jou Christophe Colomb vini, m gade m ap dèyè l. Ay jan bagay la ye la fò m jwenn kouvèti a pou m rekouvri peyi a. Pase m wè twòp. An nou fini la rèn. Ban nou rès mesaj la. Viv kòm moun! E n ap fè tout dan linite ki se chif 1 an. An gwo, mwen dekri pou nou 8 5 1 an, ki sa l vle di? Sa vle di ke nou pote lanmou, libète, jistis, lapè, posteri, tout moun dwe a libète, tout moun gen posiblite pou manje, Fò gen richès, paske nou se wa. Nou se wa n se rèn. Sa vle di ke Ayiti, kòm yon peyi, kòm manman libète, manman lavi, epi men nan ki eta l ye jodi a. Lè a rive pou Ayiti reprann eskanp figi l, pou Ayiti renètre, jan on di, de ses cendres, pou l di, jou a rive, e se jou a li ye. Mwen salye nou, m di nou mèsi anpil. Mwen te santi. La, medam, matmwazèl e mesye ou tap tande nouvèl rèn Marie Cleone. Rèn sila a, li pral dirije peyi Dayiti ki deja enstale wayom ni nan sid peyi Dayiti. Oh my God! Ebyen rèn sila ki resevwa mesaj se rèn Anacaona ebyen ki re-enkane nan li. Ebyen nou mèt rete tann nan jou kap vini yo, kapab gen 5 Kasika, e non sèlman sa tou nou pral retounen ansanm avèk Kristòf Kolon, kòm etan done Kanada gentan voye divès bato pou kapab sekirize lanmè a. Antouka, rete konekte nenpòt evolisyon ki ta gen nan dosye wayom nan, nap toujou la nou menm pou nou enfòme ou. Medam, matmwazèl e mesye, mezanmi, kòripsyon an tèlman rive lwen, li fè efè sou timoun yo. Nou pa mande timoun ki fèt nan peyi Dayiti nan 10 dènye ane sa yo, nan 30, 40 an, kòman n pral fè avè yo? Kòman nou pral fè avè yo? Paske, frèz e sè byeneme, dosye kòripsyon an dire depi nan vant timoun yo. Gen tan, gade non, li gen tan rantre nan tout ògàn yo. Ebyen futur senatè futur prezidan futur futur depite men yo antouka mare senti nou pase pita ap pi tris Medam matmwazèl se mesye map fè yo konnen vitelòm frape oh oh aprè divès jou lapolis lanse operasyon tònad nan baz li ebyen sanble tònad la pa rive rache demoli vitelòm met atè. Ebyen ki sa ki pase nan dosye a se ke yè swa pèp ayisyen nan zòn ki rele frè 44 ebyen yon gwoup nèg ki nan baz kraze baryè toujou baz vitelòm vè 11 zè nan aswè yo debake nan frè 44 yo ale ansanm avèk 8 moun 3 fi, 5 gason. Gen yon jenn gason nan zòn nan ki fè konnen li t ap gade rezime match Baselòn ansanm avèk Reyal epi l tande kout bal deklannche. Rapidman li vole l sote yon mi l al tonbe nan yon jaden epi pandan l nan jaden an li gen chans ap gade kòman nèg yo ap opere. Aksyon sa ki pase tou prè makèt One Stop, selon jenn gason an, gen anpil moun yo pran yo ale ansanm ak yo, yo te sible moun sa yo. Paske gon pèsonaj se andedan lakay li menm yo rantre pran l e gen divès lòt yo sote nan dòmi yo wè yo anba men bandi. Bandi yo antre anndan kay yo, yo pran yo, donk aksyon sa ki pase vè 11 è ki dire anpil minit. Donk, moun nan zòn nan fè tout rès nwit la yo pa dòmi e jiskaprezan yo ap espere sekou lapolis men depi yèswa nèg yo ale ansanm avèk 8 moun, 3 fanm, 5 gason e anpil lòt pran baton. Se konsa sitiyasyon an t ap dewoule nan Frères 44 yèswa, medam, matmwazèl e mesye. Se moman pou n fè yon kout pye nan katye Moren. Nan jou pase yo, jan nou te prezante l, genyen yon jenn gason, selon deklarasyon divès moun nan katye a, ebyen, se yon zonbi. Te gon granmoun ki te akonpanye l, yo t ap poze granmoun kesyon, granmoun pa t ka reponn, ebyen yo touye granmoun nan, yo bay jenn gason an manje e yo te pibliye foto l sou rezo sosyal yo, yon fason pou fanmi an kapab vin chèche jenn gason sa, puiske se yon zonbi. Ebyen medam matmwazèl e mesye majistra ansanm avèk depite nan zòn nan ki ta pral foure bouch nan dosye a ebyen lè ke dosye a rive nan lajistis moun pral konnen ke jen ke jenn gason sa se ansanm avèk papal li te ye granmoun popilasyon an arive touye a se papa jenn gason an jenn gason an malad malerezman se kay doktè nan mòn li ta prale ansanm avèk jenn gason sa manman tonton fanmi debake. vin pran jenn gason an nan tribinal e malerezman granmoun nan pèdi lavi l. Pou plis detay annou swiv kòman pwosè a t ap dewoule e tande deklarasyon majistra ansanm avèk depite nan komin katye moren. Enfòmasyon m genyen se paske gon mesye yo te wè ki t ap mache. Dèyè avèk yon jèn gason devan. Men aparaman fason jèn gason an te ye a, li te kwaze 2 men li devan, tèt li te bese, li t ap mache, epi li pete kouri li ale. Mesye ki te dèyè l la, li pete kouri vin jwenn li. Sispisyon popilasyon an fè yo kwè ke se te yon moun ki sot leve yon zòn. Mesye a soti depi kafou lamò, lè yo rive nan zòn kafou katye mwen devan simetyè la, y ap eseye fè mesye a pale pou konnen kisa ti gason. Anvayi mesye a yo bat li paske yo panse ke se te yon malfektè ki sot leve o soli se konsa malerezman yo bat mesye a devan simetyè katye moren an jiskaske yo tiye nèg la se yè swa ke ti nèg la te vin sou kontwòl majistra ke li mete l on kote epi enfòmasyon vin kòmanse ap sikile sou rezo sosyo yo Konnen ke gen foto ki tal jwenn rezo sosyo epi gen yon fanmi ti nèg la ki di li konnen ti nèg la e ke mesye a se papa li ki te apral mennen ti nèg la pran swen kay doktè di kote de moun pele. Baze sou enfomasyon m tande a, m pran kontak avek depite. Philippe Parvinus ki se depite Sent Suzan nan zon kote yo di ti nèg la soti a ki se Dipiti epi lèm pale avèk depite a li mete fanmi nan an kontak avèk majistra ki te deja gen kontwòl ti moun nan. Te gen yon fanmiy timoun nan tou ki te vini maten an ale nan tribinal de pè katye Mòren an pou fè deklarasyon pou te di wi li konèt ti nèg la e mesye ki tap kondwi l lan se te malfektè. Li di ke ti nèg la pa yon zonbi paske ti nèg la pa janm mouri, se yon timoun ki te malad e ke papa l ta pral pran tretman avèk li. E se konsa lè maten fanmi yo vini, genyen 2 tantann ti nèg la vini ki se 2 sè frè li. Gon lòt frè mesye a ki vini, men majistra a te vle fè sur ke manman ti nèg la vini. Etan donnen ke yo poko te wè manman an, yo ale nan tribinal la, jij de pè a drese yon pwose vèbal atestan ke li pral livre ti nèg la. E ke se nan espas de tan sa ke manman ti nèg la vin parèt, li rekonèt, li idantifye ke se pitit li, ke pitit li pa t mouri, li pa yon zonbi, se yon timoun ki malad mantalman, e se konsa yo pwosede a livrezon ti nèg la bay manman ni, avèk 2 tantan ni, avèk yon tonton li, avèk kouzen, avèk fanmiy li. Nan konsta ki te fèt nan kadav la, yo te jwenn sou moun ki mouri a, yo te jwenn yon papye medikal, selon enfòmasyon ki sot di la, se lopital yo ta prale avè l. Nan konsta a, jij de pè a te fè w pa de yon papye medikal yo te jwenn sou moun nan. Aparamman nèg la ke yo tiye a ki se vrè papa ti nèg la, yo pa t jwenn okenn pyès didentifikasyon sou li. E ni tou petèt sa pa presyon de popilasyon an, li pa t ka jwenn lè vrè mo pou l te di se pitit li, li pral mennen lopital. Dabitid popilasyon an gon movèz tandans, depi ke se la klamè piblik ki vle kwè ke w se w malfektè, moun yo pa menm vle pran le tan pou yo mennen w nan tribinal. E se sa ke n ap pwofite de okazyon sa pou nou denonse. Yo tap mennen l nan prizon, yo tap mennen l devan yon jij de pè, e idantifikasyon tap pwouve ke se papa l, se pitit li. Sa vle di nou tou pwofite de okazyon sa pou nou di ke nou ta swete ke jan de ensidan sa yo pa rive ankò, pou ke ou pa wè yon moun nan lari, pa le fè ke ou pa konnen moun nan. Ou gen de sispisyon sou moun nan, ou pa menm ka jistifye sispisyon epi baze sou sa pou w aji epi w tiye moun. M konnen se kòman popilasyon an konprann sa k pral rive a kote ke Dòkta Jean fè yon deklarasyon sa a. Anpil moun yo fristre, paran ti nèg la fristre, yo fache. Par le fait que yo panse son acte barbare ki fèt. Effectivement son acte barbare. Okenn moun pa gen dwa ba tèt au justice. Justement David, eske manman an te prezante des preuves pou kapab prouve ke lyen ke yo genyen avèk pitit la? Lè manman an vini, processus la te sanse preske fini. Men yo pat ka jwenn manman an nan telefòn. yo te jwenn tantann timoun nan ki prezante 2 pyès, men yo te jwenn papa timoun nan ki te prezante kat elektoral li. Papa li te gentan mouri, men yo te jwenn kat elektoral papa li. Kote yo te verifye ke vrèman baze sou foto a, se te papa li. Men, eske te genyen pyès ti nèg la? Yo di pyès ti nèg la, se nan men papa a ke li te ye. E pyès ti nèg la se Ti Zak. Papa a mouri. M pa kwè eskiz se mo ki sifizan. Lè ke yon moun ki mouri, lè ke yon moun ki mouri, demach la se pa sèlman prezante des eskiz, men se ta va pou moun sa ki mouri a jwenn jistis. M vrèman nan non moun popilasyon, m prezante eskiz mwen bay fanmi. Mesye sa ki mouri nan movèz kondisyon de enkonpreyansyon popilasyon borinòz la. M vrèman regrèt ke sa rive konsa. Men m ap tou mande tou pou ke yon ensidan parèy pa rive ankò. Kèlke swa ke se a Kartye Moren, kèlke swa ke se kèlke swa lòt kote nan peyi a, ou pa ka won moun sou soupson ke se malfèktè pou tiye l. Menm lè fanmi an pa jwenn jistis tout swa, fanmi an pa jwenn rekonfò konplè, men pafètman mwen ta di a mwatye, yo jwenn jistis paske manman an vini, li wè pitit li, li benyen li, li mete rad sou li, kounye a li pral kontinye pran swen timoun li, e si se yon timoun ki malad, nou priye Bondye aske timoun sa jwenn yon doktè ki kapab reponn a kondisyon medikal ke li genyen. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, se konsa sitiyasyon an t ap dewoule nan katye Moren. Donk, kounye a la a, moun yo ki mete kout baton sou granmoun nan touye l, nou mèt ak kòmanse al lopital. Kòmanse al lopital. Ay jan bagay la ye la, pase fanmi an p ap ret kanpe konsa, w pral tande vanjans ap dire lòt semèn. Kòmanse al lopital, nou malad. Nou malad komanse fè tès humm ala traka wi pou lave kay tè bagay la difisil pase dènye man map raple mwen gon jèn gason li pral marye nan demen maten nan aswè yo pikel nan demen maten li pral marye nan aswè yo pikel yo pikel li mouri fanmi jèn gason an men pike lòt la tou humm fanmi fanm nan tchiip li mouri. Fanmi fanm nan sèmante ebyen lap tire revanj, li pike yon lòt nan fanmi nèg la. Tchik! Yon lòt nèg nan fanmi nèg la menm pike yon lòt nan fanmi fanm nan. Tchik! Eyy! Zen pete manchèt rale fanmi, gade nou ap tire manchèt sou fanmi. Atouka! Mezanmi! Avan menm nou chwazi mete manchèt son moun, li enpòtan pou ke nou mande e chèche, pran tan pran san nou, se paske youn di yon bagay epi pou nou aji san reflechi. Donk, moun ki tap mete kout manchèt, kout baton yo, nou malad, nou mèt al lopital. Medam, madmwazèl, se mesye, se avèk anpil tristès, dlo nan je, atis Oky James ap esplike. Nan dat ki te 27 janvye e menm montre mesaj kote atis Sexy te ekri l pou l di l kòman l grangou bagay la difisil pou li. E l te di Sexy l ap voye 200 dola pou li. Yèè, hum, s on gwo kout kouto lè l tande se konsa Sexy pèdi lavi l. Frèzesè byeneme, mwen envite w tande deklarasyon atis Oky James. Sexy Sexy li atis Sa pa gen Depi 27 janvier brother Ou relem men Ou ekrim nan telefòn pèsonèl mwen Pou dim Oky James Ou grangou Yow brother grang wap touyem wi menn brother 27 janvier menn sa te touchem nan kè brother lè w ekrim menn ou dim ou grangou menn yow brother menn se a tout kèm menn m te santim m te santim yon jan m te santim yon jan enpuisan menn pou mwen map voye 200 dola 1000 goud pou ou brother pou manje menn epi jodi a se konsa ou pase menn Haiti map di nou mèsi. Yo. E pa konsa m te panse ou tap pase menn. Yon sèl bagay m konnen yow m pa gen anpil bagay m ka di m pa gen anyen m ka montre men so m sonje an 2015 men m te konn ap vin lakay mwen m ap eksplike m pwojè w genyen madanm ou mete w deyò m ap di w m ap ba w konsèy men pou fonksyone. Yo brother m sorry man m pat ka la poum te enpeche sa rive man so yon sèl bagay m konnen gon Bondye nan syèl la m pa mande jistis pou ou sou latè man son kòve e son tan pèdi men jistis Bondye a man. Yow kotem chita la m pap baw manti jistis sa wap jwenn li e ou pa pèdi menn ou pa pèdi paske ou pa t moun sa yo vin di w ye jodi a m pap enkrimine pèsòn m pap akize pèsòn men son sèl bagay map di dirijan de mon peyi Se nou, se nou, se nou, san retire san mete. Se nou ki koz tout sa rive la. Ayiti pap peri. Avèk ou san mwen menm. Waw se vrèman tris m swete lanati li menm kapab fè travay li nan dosye sa. Medam, matmwazèl e mesye, byevini nan Ayiti peyi spesyal. An m di nou sa, nou pa ka manje lajan gason konsa konsa. Pou nou ka kase medam fò nou. Ha ha ha ha ha! Eeyy! Wese se gade video sa. Yo di nou nou pa manje lajan gason konsa konsa. Nou refize nan manje lajan. Pa nenpòt ki gason, gason k'ap bay bon sèvis. Ou pa ka gen madanm, ou pa ka marye, epi madanm ou pa ka fè sa, ou pa gen madanm. Ou pa gen madanm gason. Kot sa madanm ou pa ka fè la? Gade wè, moun mibalè kòmanse! poze aksyon sa se moun mibalè pèp ayisyen fò madanm nan kapab pote maril paske gon dosye 50 50 kap pale nan peyi dayiti epi fòk medam yo kòmanse pote mari yo m pa bezwen di w si nan vandredi nèg sa ba w yon bagay ki bon ki mache nan san w aprè yon semèn li te fin fè la pran pwodui morenga. e lè w pran pwodui sa yo pèp ayisyen li mete w djanm li mete w anfòm ou pa fouti fè bèk atè ou santi w gason gade nou ou gen pou w kòmanse frape senkè di maten pou sove madanm nan e lè w ap sèvi ansanm avèk pwodui morenga medam matmwazèl e mesye s on sèl sen k ap kapab sove fanm nan li rele senkè di maten pwodui sa rele fanm pa kanpe. Depi ou tache w anba, e pa blag non. E lè senkè di maten, fin sove w, ebi se konsa pou leve nèg ou met nan do w. Mwa mas, se mwa ebyen fanm leve nèg yo mete sou do yo pou yo pote. Si madanm ou pa ka fon bagay konsa ou poko gen fanm gason. Siw paka pouse madanm ou fon aksyon konsa m konseyew rapid rapid gade degajew jwenn pwodwi moringa pa ou la paske lap boustew lap baw andirans lap mete w gade nou strong epi lè ke Ou fin bay madanm nan sal merite epi wap gade wèl pap li levew li metew sou koul epi li ka kouri fè tout peyi a ansanm avèw humm medam si tout fwa nou wè nou pa gen fòs nou paka leve mesye yo achte pwodwi sa pou yo se ekstrèmeman enpòtan gade nan nimewo ki sou ekran gade. pranl kit ou an République Dominicaine kit ou an Haïti Ozetazini wap kapab kòmande pwodwi sa lap voyew anlè e wap ka leve mariw mete sou do pa kite se vwazin nan ki leve mari a pa kite se timoun deyò yo ki leve mari a sou pran responsabilité ou madame. mwa mas se mwa pou leve mari w pou mete sou do w mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo.